RL Prod vous informe. Et c'est parti pour votre émission Jodi a la a e yè an kelke sòt nou ta kapab di ebyen eh te gen anpil bal ki tap pete nan zòn Martissant, nan zòn 4 la. E se maten pandan mwen voye yon moun sou plas E pi ben, la pèsòn ma di ke li wè yon fi atè a. Nan bal sa yo ki tap tire, e pi aparaman se yon moun ki tap desann e pi li pa jwenn machin, e pi sa w tande a la li pran nan kout bal sa yo, e byen li pèdi lavi l. Yon dam tonbe sou sòl la, yon ti pakèt bò kote l, se vrèman trist. Men ekoute, la kestyon kon se poz se ke batay sa kilè lap kanpe? La batay ne pa prèt de s'arrêter, paske pa bliye, Gen plizyè aktè nan batay la, gen anpil nèg ame e m ta kapab di nèg yo di ke yo menm yo pap kanpe. E desanm pral rive e la n ap mande tèt nou èske pral gen yon trèv. Nou konnen nan kat la se nèg Izo yo ki la e genyen depi kèlke tan yon tantativ ki ap fèt pa bò kote mesye Ti Bwa yo pou kapab reprann zòn sila. Se sa k fè w wè tanzantan toujou genyen batay onivo de zòn sa. Men ekoute! Se triste pou la population a chak fwa ke mwen menm map fè emisyon epi map anonse moun ki mouri ben sa pa toujou fèm plezi. Demen nap vini avèk anpil dosye pou nou, dosye ki gen rapò avèk kesyon bandi, men ekoute on a prepare un gran reportaj pou vou paske jounen jodi a la nou te mete pye nou atè a sòti depi pòtay Leogane jouk rive Avyasyon pou dekri Kòman zòn yo ye? E n ap gen chans jwenn repòtaj sa demen paske nou vle patisipe nan chanjman peyi nou. Si nou menm nou antre nan lojik sa a, bon malerezman kapab gen anpil lòt yotoubè ki yo menm pa vle antre ladan l, men nou menm nou angaje nou afon paske kant on fè kèlke choz ben fòk ou gen yon bagay ou pote anplis. Ekoute lèzotre yotoubè se pa paske yo pa fè non paske Yo pote nouvèl ba ou, yo pote enfòmasyon ba ou, kote bagay la ye yo fè w viv li, men pa ke sa, nou menm nou deside patisipe tou nan chanjman peyi nou. Alò fò n di ke jodi a la premye minis ayisyen an, Ariel Henry, li pwosede ak prezantasyon ofisyèl rezilta evalyasyon domaj, pèt ak bezwen pòst katastwòf. Se yon dokiman ki redije pa bò kote ekspè ayisyen ak etranje ki detaye. 600 milyon pou bezwen an finansman piblik. Repòtaj avèk nos confrères de Radio Telescope. Anviwon 3 mwa apre l fin lanse travay komite pilotaj teknik ki gen pou misyon kondwi nan egzèsis evalyasyon domaj ak pèt bezwen pòs katastwòf la, premye minis ayisyen an retounen alachaj jounen madi a nan lide pou prezante ofisyèlman rezilta plan relèvman e konstriksyon Gran Sid la. Plan sila se yon gid daksyon koyeran pou asire pèfòmans entèvansyon nan zòn ki te plis touche pa tranbleman 14 out pase a, dapre deklarasyon Premye Minis Ariel Henry ki fè konnen gen 157 milya goud kòm domaj e pèt pami yo 50 pousan pou sektè lojman an. Je m'abstiendrai de vous assommer avec les statistiques du PDNA, que vous connaissez tous pour y avoir travaillé. Mais je ne peux m'empêcher de citer quelques chiffres clés. 157 milliards de gourdes pour les dommages et les pertes, dont près de 50% seulement pour le secteur logement, alors que les besoins de relèvement se chiffrent à environ 2 milliards de gourdes. Ces montants paraissent importants, mais j'ai l'assurance qu'avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, c'est dans l'ordre du possible. Je me réjouis que le PDNA de la péninsule Sud 2021 soit allé au-delà d'un simple exercice d'évaluation pour s'inscrire dans une perspective plus large de développement intégré. A cet effet, le cadre de relèvement et de reconstruction ainsi que le plan de relèvement intégré de la péninsule Sud, Lokatè Primati a, an jwen nan sans sa, Ministè Planifikasyon ak Koperasyon Ekstèn e Ministè Finans pou bay relyèf ak bezwen 3 depatman Gran Sid yo Nan bidjè 2021, 2022 a, li te tou envite ansanm sektè nan vi nasyonal la pou apiye plan entegrasyon penensil la ki daprè deklarasyon l se yon dokiman doperasyonalizasyon kad relèvman e rekonstriksyon. J'invite tous les acteurs à faire corps derrière le plan de relèvement intégré de la péninsule sud comme document d'opérationnalisation du cadre de relèvement et de reconstruction. J'enjoins au ministère de la Planification et de la Coopération externe, ainsi qu'au ministère des Finances et de l'Économie, à sortir des sentiers battus pour donner du relief aux besoins des trois départements de la région sud dans le budget 21-22. a disposition l'Etat nan kade plan Sila. En tonk institisyon financier internasyonal, jvoudre me konsantre sur la rekonstruksyon. Nous avons noté que les besoins s'élèvent actuellement à 1,97 milliard de dollars, dont environ 600 millions sont des besoins de financement public. La Banque mondiale propose de contribuer à la réponse de ces besoins et d'allouer un montant en total estimé à 190 millions de dollars dans le cadre du plan de relèvement intégré qui est actuellement en cours de finalisation. N'a bre appelé cérémonie lancement, plan relèvement et reconstruction si la fête ambagé ministre planification ak koopération externe et représentant diverses institutions partenaires pays d'Haïti, Pamiyo, Banque Mondiale ak usaid. Men kòm on vou di, demen n ap vini avèk anpil dosye pou nou. Dosye ki gen rapò ak larepiblik, dosye bandi k ap goumen, dosye imaj peyi Dayiti tou. Écoute, les gens qui disent, arretez de nous vendre ces genres d'images. Men fò m di nou byen ke un journaliste, c'est ça son travail, di reyalite a jan l ye a, epi pou ke otorite yo kapab faire quelque chose en retour. E vè yo, vè yo ap antre nan pyem wi. Vè yo ap antre nan pyem wi, vè yo ap antre nan pyem. Bon ou tonbe sa m di a, m ap tou pot laprès plent. M ap tou pot laprès plent pou ou. Fòk ap bann moun sa, pou pou mwen de gaz ki pa genyen, pou ap bay sa moun ki se. Medam mesye se konsa bagay yo ye la nan peyi. Felisitasyon, pa pou mwen, men pou moun sa yo ki plenyen, pou, euh, m ta kapab di tout moun sa yo ki nan espas la, e pou lameri tou ki li menm pa fè la sourde oreille a, m ta kapab di revandikasyon machann sa yo, don nou menm nou te fè eko ak revandikasyon sa yo. An nou swiv kòman sa te ye, e pi aprè ce sera le tour du magistrat de cracher quelques mots au micro de RL Prod. Madam, Mesye, nan moman n ap pale a la a, nou Petyonvil, nou nan Rue Geffrard, angle Rue Rigaud, nan kad yon nouvo repòtaj. Jodi a, nou mete pye n atè pou yon nouvo repòtaj. Lè nou di nou mete pye n atè pou yon nouvo repòtaj, Semèn dènyè nou te pase la a, nou te vin reyalize yon repòtaj. Repòtaj ke nou te vin reyalize la a, li te baze sou fatra ki genyen nan Petyonvil. Petyonvil te envivab avèk fatra. E nou kapab remake kantite fatra ki te genyen nan. Repòtaj ke nou te fè dènyèman sou Petyonvil e nou te remake tou moun yo ki tap ki tap vann sou fatra, nou te remake moun yo ki te gen anpil vè kote yo tap vann nan, yo tap manje nan fatra a e fòk nou di imaj yo te vrèman revòlte anpil moun. Apre n te fin reyalize repòtaj sa, pou nou te moutre kantite fatra ki genyen nan Petyonvil e fòk nou di nou remake meri Petyonvil pase a laksyon yo kòmanse leve fatra a fòk nou di nan moman la Petyonvil kòmanse vivab moun kòmanse ka mache nan ru Geffrard e ru Rigaud nou menm journaliste. Nou pa la pou nou voye moute. Nou pa la ni pou nou sipòte yon gwoup de moun epi pou nou kraze yon lòt gwoup de moun. Sèlman nou la pou n fè moun yo viv reyalite a jan l ye. Menm jan semèn dènyè nou te pase, nou te fè wè kòman Petyonvil sal, ebyen otomatikman Lameri pran desizyon Pou leve fatra a, ebyen madam mesye nou menm kòm journalist nou bat bravo la kontantman pou meri petyonvil ki deside fè yon travay. Nou pa vin achte figi pyès moun. Nou la pou nou montre moun yo kijan bagay yo ye nan petyonvil. Madam mesye nap fè yon ti avanse, yon ti avanse pou nal fè yon ti pale Avèk machann semèn dènyè nou te fè yon ti pale ansanm avè yo ki yo menm yo te di fatra enpeche yo viv men jounen jodi a nou remake yo kòmanse leve fatra yo, nou remake Petyonvil kòmanse vivab, nou remake fatra kòmanse pa fè moun deklarasyon ankò, ebyen madam mesye n ap avanse. Nou pral fè yon ti pale avèk kèlke machann, spesyalman machann semèn dènyè nou te fè yon ti pale avè yo. Bòdwè fon ti avanse. Madam, bonswa. Semèn dènyè mwen te pase la, mwen te vin fè yon repòtaj. La a te gen anpil fatra, te gen vè. Ou menm, ou te fè yon ti pale, men jodi a nou remake Nou remake majistra Petyonvil la li menm ki mete pye l atè ansanm avèk plizyè lòt moun nan meri a. Yo mete pye yo atè, nou remake traktè, nou remake kamyon k ap leve fatra. Kidonk madam mesye, se konsa bagay la ye nan moman an nan komin Petyonvil. Majistra, majistra nou ka fon ti pale? Majistra semèn dènyè mwen te pase la, m te reyalize yon repòtaj sou fatra ki gen nan Petyonvil, men aprè m te fin reyalize repòtaj sa, mwen remake fatra kòmanse leve nan Petyonvil. Èske w kapab di nou ki rezon ki fè Petyonvil te genyen tout fatra sa yo e pou ki rezon nou potko janm leve fatra sa yo nan Petyonvil? Bon, m panse ke tout moun te panse, te konnen ki pwoblèm ki te genyen o nivo de peyi an. E m panse te gwo pwoblèm gaz ki t ap trakase tout peyi an. E sa fè ke meri yo pa t ka leve kantite fatra ki genyen nan komin yo. M panse mwen menm etanke majistra de Petyonvil, kounye a mwen entèvni sou fatra yo, m ap wè si m te ka retire fatra yo nan komin an. Konbyen kamyon nou genyen k ap leve fatra nan Petyonvil? Nou gen omwen de prèske, m wè jodi an nou gen yon flòt de 12. Nou gen depa meri yo avèk travo piblik, SNGRS voye yon flòt ban mwen. Nou apwovizyone yo an kabiran pou nou wè si nou te ka klenn komin an. ki vin jete fatra nan sit la. Moun sa yo kap jete fatra lè nou arete yo eske gen yon amann pou sa? M panse gen yon amann ke fiskalite fè yo peye. Eske majistra Petyonvil la, bon kòm ou son majistra enterimè, eske ou gen pwojè pou Petyonvil ki enfranchisab, lè nou di Petyonvil ki enfranchisab sa vle di gen anpil ru machann anpeche moun pase, eske nou gen yon pwojè pou sa? Bon m panse ke etanke majistra Petyonvil, Ke m pa ka kite tout Petyonvil tounen mache. S on bagay ki entolerab e m p ap tolere l. Ki pwojè w pou Petyonvil? Pwojè ke m genyen pou Petyonvil, e sit dechaj sa a, se retire l apre pou nou konstwi de mache, pou nou kontinye e lè majistra an plas la, majistra ki te la oparavan an te kòmanse yon mache, m panse ke n ap kontinye avèk travay sa yo pou nou leve, pou nou diminye kantite machann ki genyen nan lari a. Èske meri de Petyonvil jwenn sipò? Kò Leta Santral mennen yon seri de aktivite. M panse wi, m ka di wi, m jwenn sipò Ministè Enteryè, Ministè Travo Piblik. Èske Meri Petyonvil p ap fè fas avèk pwoblèm kriz ensekirite? menm jan anpil lòt komin nan peyi a ap fè fas avèk zak banditism nan peyi a. M panse ke o nivo de Petyonvil se pa menm e pa menm pwoblèm la o nivo de sekirite a paske m panse ke avèk ankèt de bòn de bon vwazinaj ke nou nou antreprand e nan katye popilè yo m panse ke e sa fè w ap wè Petyonvil se sèl komin ki stab kounya la plizoumwen stab eskize mwa. Pou fatra ki strateji ou genyen nan lari a k ap ramase fatra a nan kwen yo, n ap fè dè pwen, ti moto yo ap ramase nan lòt kote lè moun yo fin fè netwayay yo ap pote l bay ti moto yo pou m ka elimine sit fatra ki nan Petyonvil. Madam, mesye, se konsa bagay yo ye nan Petyonvil. Nou remake yon mobilizasyon pou leve fatra nan Petyonvil. Kidonk, tout moun nèt mobilize, tout moun mobilize pou leve fatra nan Petyonvil. Fòk nou di nou menm nou se fòs kadran, lè nou pale yo tande nou, paske lè n te remake Petyonvil envivab nou menm kòm sitwayen zòn nan e kòm jounalis tou nou te deside mete pye nou atè pou nou reyalize yon seri de repòtaj ebyen madam mesye aprè nou fin reyalize repòtaj sa yo nou remake meri a li menm li mete pye l atè. selon enfòmasyon ke nou rive jwenn nan bouch majistra Petyonvil la, ta fè kwè yo te gen pwoblèm gaz. Ebyen madam mesye nan moman la, tout moun nèt mobilize, tout ekip la nèt o gran konplè, yo mobilize pou yo leve fatra nan Petyonvil. Madam mesye se konsa bagay yo ye nan moman la nan Petyonwil operasyon ranmase fatra kidonk se konsa bagay yo ye la nou remake nèg yo detèmine e mobilize nan moman an pou yo ranmase fatra e fòk nou di detèminasyon sa foug sa ki genyen la nan moman pou ranmase fatra Se aprè nou te fin reyalize yon seri de repòtaj nan Petyonvil pou n te pèmèt moun yo viv bagay yo live yon fason pou n te sansiblize oubyen pou n te touche konsyans otorite konsène yo pou nou te montre yo kòman Petyonvil li menm li envivab avèk fatra. RL prod toujou la pou konseye bandi yo RL prod toujou la pou dire que ça va mal dans le pays RL prod pa fè politik m ta kapab di pou moun gidel. RL prod ne se laisse pas guider en tout cas RL prod se yon seri de journaliste ki konnen metye a ki konnen ki ligne pou yo swiv e o final de gens qui ne se laisse pas acheter paske depi ou antre nan lojik Moun ap achte yo ebyen finalman gon lè kap rive wap ekspire antouka merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi aprè kès kon di a la prochèn.